E mesye lèm fin preche mesaj sa tout nèg ki vle la polis la jistis politik boujwa nou mèt mare mete minòt nou la nou mèt mete minòt nou la poun vin menotem mwen gen pwoblèm a sa mwen gen pwoblèm a sa. Men bib la di la Bondye di a bouch pal li pa vle mechan an mouri. He doesn't want the wicked to die. Ou wè fòn mande yo padon wi. You see you need to ask forgiveness. Bon tout viktim ki nan peyi a m te konn panse pou nou mouri. Li pa bon tande. Se fot ki nan mwen. Erè k nan mwen. Enpèfeksyon k nan mwen konsa. Lè m al fouye bib mwen. Lè Sentespri revele m, li di m nou pa bandi, se viktim nou ye. Amèn, amèn. E m mande padon pou tout legliz la nèt. M mande padon pou tout fidèl Pastè Amel dan lemond antye. Pa rete m, pa repete mo sa ankò. E antanke Ayisyen, m ka mande padon pou peyi a. M mande padon pou peyi a. E moun Matisan yo, pa di bandi Matisan mete n deyò.